Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jis avan m kòmanse emisyon sila m ap voye yon gwo bigòp bay yon frè yon zanmi yon papa e ki vin dekonekte alò mwen vin dekonekte avèl paske nou chak vin fè wout pa nou si gen yon moun ki ede m. oryante m nan metye jounalis lan se li menm. Paske m sonje nan premyè gwo radyo m te ale pou m al fè staj, se li menm ki te kenbe men m. Mon frè Fregens Jacques du kote dè Gonayiv, gwo bigòp, tchenbe rèd pa moli. Bagay yo pa ka kontinye konsa. Men kanmenm m panse ke yon jou Bondye ap di yon mo pou ti peyi sa a lè sa a. M kapab leve nan Pòtoprens m di a ban m al wè zanmi m Gonayiv. Epi ou menm ou kapab leve yon bon maten tou pou di a ban m vin wè RL nan Pòtoprens. N ap priye pou sa. N ap kòmanse avèk dosye ki konsène paske nan dènye moman sa yo depi ou ouvè yon telefòn byen si gon grenn bagay ki parèt se operasyon Bwa Kale. A kounye a la m gen presyon Bwa Kale antre tònad. Bagay tònad la polis lan pa gen bagay konsa ankò menm se bwa kale kap pale. Sak pase jodi a la nou sonje gon bagay ki pase gwo mòn men gen 2 videyo ki vin jwenn mwen la lè map gade yo m pran frison lèm gade poum wè kòman pèp kabarè a ap defile cha devan moun yo a manchèt yo nan men yo anpil moun souple yo anvi pote boure sou ti tanyen, sou nèg sa yo ki depi kèk tan la okipe sou smat la. An nou gade ti videyo sa a. Tande byen sa m pral di nou an. Ou wè la a, moun ki chèf zòn sa a se Bogi. Pandan pèp la ap mobilize. Pou li kanpe pou l gouman bandi paske sonje dènyeman nèg sa yo te pote boure nan sous matla konbyen mò yo te fè yo te fè anviwon 70 mò e plis nou sonje sa k te pase pandan pèp la a manchèt li l ap chache vagabon. Sanginè? Ebyen, tande non! Nèg yo kòmanse fè mò ankò. Konprann byen wi! Nèg bandi yo kòmanse fè mò ankò. Mwen vle si lapolis ap fè yon pote boure ke li fè l. Si. Pèp la ap fon bon batay fòk li gen moun ki akonpanye l nou pa wè batay nap fè la li pa nan bò ariel paske kanmenm jan de batay sa nap fè la nou riske kanmenm paske nou gon manchèt nan men nou nou file l men bandi an li menm li rete a distans li kapab voye bal ebyen fòm di nou ke nèg. Titan 1 yo, ki yo menm nan sous matla, nèg sa yo kòmanse fè dega e nou panse ke fòk lapolis mete brenn e popilasyon an li menm lap akonpanye men gon grenn bagay silvouplè lapolis wè masak ki te fèt nan sous matla a nou konn sak fèl te fèt se paske lapolis. Te lache popilasyon. Se kòm si se te yon bagay ki te planifye. Jounen jodi a la, pa le senple fè ke popilasyon an montre li solidè avèk lapolis, mwen pa vle e m pa swete pou ke lè popilasyon an an danje, pou lapolis lache l. Ha! Konprann byen wi. Paske sa ka rive popilasyon an an danje, epi sa w tande a la, lòd pase pou lapolis pa mete pye. Epi. Yo kite bandi maltrete popilasyon an sitou avèk modèl moun sa yo nou gen la a. Modèl moun sa yo nou gen la a se yo menm k ap fè, se yo menm ki lakòz moun ap rache moun pasi pala, yon bagay nou pa ta dwe antre ladan l. Bandi ap fè lalwa agòch adwat paske. Se yo menm ki di tou va byen, se yo menm ki di popilasyon an asime responsabilite nou, degaje nou, defann tèt nou paske leta pa ka fè anyen pou nou oubyen leta pa deside fè anyen pou nou. Se sa k fè, sa k ap pase la a m ta anvi plenyen wi, men m pa plenyen pou pèp la k ap fè, k ap rann tèt li jistis non, m plenyen paske se otorite yo ki lakòz. Bagay la tonbe konsa. Se otorite yo ki lakòz si gen des inosan k ap mouri jounen jodi a la a pami move grenn, se leta ki lakòz nou tonbe nan sitiyasyon sila a. M gen yon mesaj wi ki vin jwenn mwen la a se pou Samuel Madistin. On m'a dit que Samuel Madistin c'est le cousin de comment il s'appelle Meyè chèf kokorat san ras. Sa ka rive yo fanmi. Men Samuel Madistin c'est un avocat, lui il n'est pas voleur, il n'est pas criminel, men yo voye yon ti mesaj ba li, si tout fwa li ta konn pale avèk sitwayen sa pou l pa janm pale avèk li ankò, si tout fwa li ta gen entansyon jwe yon wòl entèmedyè antre gang sa avèk lòt moun pou li pa ta fè sa ankò. E gen plizyè lòt pèsonalite yo site atravè voice sila a. M swete ke mesaj sa li al jwenn pèsonalite sa yo. An nou tande. Mezanmi mesaj sa m pral lage la moun ki sou lòt gwoup lòt kote fè mesaj sa pase mezanmi moun lestè paka pap ankò mezanmi senatè youri latòti senatè gracia delva mesye ariò jean chal kòm yon gwo bwa ariò jean chal kòm yon gwo towo e ansyen Debite yo, m pa sonje non non pase non sitèlman pat itil anyen nan komin nan, gen ladan yo, m pa ka sonje non yo. Men se sak pi magouyè yo m sonje non yo. Mezanmi di yon mo pou pèp la non. Di yon mo pou pèp la non. Mezanmi, nou wè sa kap pase a. Mèt Samyèl ma di, èske se mèt Samyèl? Youri Latòti, ou gen bon relasyon a mèt Samyèl. Gracia Delva ou gen bon relasyon a mèt Samyèl. Senatè Kantav, nou gen bon relasyon avèk. Samuel Madistin. Ti mesye chèf gang sa yo se kouzen Samuel Madistin yo ye wi mezanmi. Non pa ka rele Samuel pou non di Samuel poul poul mare ti mesye l yo. Non rete ap goumen. Eske se pè non pè pou Samuel pa fè rapò sou do non ki fè non pa vle rele Samuel pou non di l sa. Non pa tande Meyè etanke kouzen Samuel li di l gon zam ki vann 30 mil dola nan men l. Mèt Samuel, di Meyè zam ou te ba li a se pou lò ta pral nan eleksyon an. Se pa pou l ta al touye pèp la non mèt Samuel. Mèt Samuel ou gen lè bliye. Se pèp la ki te kanpe avè w, le pèp Lestè a. Menm lè ou t al nan eleksyon, ou te si tèlman pa t ap regle anyen pou zòn nan, yo pa t okipe w, men gen kèk ki te vote w. Sa k te vote w yo, mezanmi, di yon mo pou yo non. Di yon mo pou yo non, Mèt Samyèl. Mèt Samyèl Madistin, nèg yo di se kouzon w yo ye. Yo di w se kouzon w yo ye. Se kouzon w yo ye, ou konnen se kouzon w. Di yon mo pou nou non, pa kapap ankò. Nèg yo vle touye nou. Si nou pè pale, fè Mèt Samyèl konnen. Si nou viktim sak pa fin mouri yo bagay la pap pase konsa nèg yo pap janm di yon mo pou nou si bal ap tire lap tonbe kay manman youri pasel vrèman pre kote nèg yo ye a gracia delva si bal ap tonbe lap tonbe sou do kay manman gracia delva ariol jean charles si kokorat san ras yo ap tire bal lap tonbe sou do kay manmanw sa vle di se nan fyèf nou nèg yo ap fè bagay sa epi nou toujou prè pou nap rele nan radio pou nap di ase pou potoprens enben se nan menm sitiyasyon an nou ye nèg yo chita la yo pa di an yo fè tankou yo pa wè Mèt Samyèl wap tann se lèw fin tchwe nou tout pou wal fè rapò a pito. Lòt jou nou gen 150 bèf nèg kokorat san ras yo tiye. Si se pòtoprens ou tap gentan fè yon rapò wi. Ou gennè rapò al fè rapò desann lestè pou al fè rapò lè moun yo mouri gennè ap pi bon pou ou pase se la nou fè lajan non mesye nou mechan twòp pèp la paka sipòte ankò pèp la paka sipòte ankò fè mesaj sa pase Pou Samyèl tande l, pou l mare, pou l mete kòd nan tèt ti kouzen l yo. Kote ti kouzen Samyèl yo jwenn zam ki koute trant mil dola sa a? Non pa wè kijan chèf kokorat san ras la an konfyans? Se paske li gen, li gen bwa politik dèyè l. Mèt Samyèl, fò w fè yon rapò pou konn kote Meyè jwenn zam sa a k koute trant mil dola sa a. Ou bon nan fè rapò nan Pòtoprens. Epi lakay ou, men sa k ap pase lakay ou. Ou pa janm di anyen. Fè mesaj sa a pase pou, pou, sou tout gwoup ki gen nan peyi a pou moun yo tande l. M gon yon ti video la a. Li bèl anpil wi. Eske nou konnen nan sa peyi a ye la a? Pou sa pèp ayisyen ap pran? Pou mwen nèg yo ta ranje kò yo la a kòm si ane 2023 pou yal fè eleksyon. Pou gon nouvo prezidan an 2024. Hee mesye! Kòman nou pral fè eleksyon sa la? Bon antouka kòm m wè nou kòmanse mare pwen nou pou nou fè operasyon. Pase ke nou komanse la ap mare pwen nou la pou nou avanse sou izo. Nou komanse ap mare pwen nou la pou nou avanse sou yon seri de gang. Men tande non! Se pa sèl bandi je pèp kap bay pwoblèm. A ba wi! Osi senple ke sa. Fok tout moun pran bwa. Pase ke jounen jodi a la, ou tande sa moun koridò basya ap pran. Ou tande sa moun lòt kote a pran. Sa vle di fòk tout moun jwenn bwa kale. Sa ka rive, ou prete de twa bandi pou w al dechouke kèk lòt bandi. Men apre? Lè w fin sèvi avè yo, an ou pa ba yo santans yo, w ap kite yo rete nan zòn yo pou yo bat lestomak yo, pou yo toujou ap kolabore avèk nou, epi kòmsi. Pou nou pran pòz nou pasifye yon bò peyi a la a, epi moun ki te nan kolimatè nèg sa yo, pou yo menm ap mache asasine yo maten midi e swa? A bon! Konsa l pral ye? Manti Leta! Manti, li pap ka fèt konsa. Li pap ka fèt konsa. Tout moun ap pran bwa. Fòk tout moun pran bwa. Depi w nèg ou pa polisye, ou pa gen badj lapolis nan men w. Dayè, ki derespektan sa k ap fèt nan lapolis. Nèg a pa polisye ou tande l gen badj lapolis. Sa vle di, bagay yo toujou legalize. Se bagay bandi legal k ap jere. Ou pa konprann? Tanpri souple, bay Izo Bwa Kale, bay Ti Lapli Bwa Kale, bay Krisla Bwa Kale tou! Bay, kòman ti nonm nan rele, Kili, Bougòy, Lòk, Vitelòm, Lanmò San Jou, Bwa Kale! Tout nèg ap pran Bwa Kale! Epi tou, fò w gade je nèf la tou. Sa vle di, w ap bay Bwa Kale isi, ou pa deside bay. Bon, nèg yo pa gen fòs ase. Yo kapab konsantre fòs yo lòt kote. Men, apre sa, fè w fon gade lòt yo. Newton al danse pou djòb, paske w konnen sektè vodou a li menm ap voye l nan konsèy elektoral pwovizwa, l al ka ougan yo, ebyen, ou konnen se li menm yo chwazi. Men sèl sa m kapab di nou, mesye vodou yo, fon ti pran san nou gade. De mesye sa yo te kanpe anfas Michel Martelly, e pa vre? Misye avèk, kòman il sapèl lotre? Andre Michel. Apre sa, yo tou de kandida. Pandan yo t ap batay anfas Mateli a, yo tou de vin kandida. Epi ki sa k pase ankò? Misye woule kò l la, l antre nan Tèt Kale. Men m pa kwè gen egzanp ki rete non pou n te chwazi yon moun konsa. Gen anpil lòt moun nou te ka chwazi. Bon, kòm se Newton nou pran. Degaje nou an non swiv koman sa te ye. Gen moun wayòm vodou ki la, genyen dè oungan, dè frè vodou ki soti depi Okay. Dayè mwen menm mwen te nan Nip yè epi m fè tout wout la pou m vini fete avèk wa Senklou ki se wa vodou a. Mentenan, m si ke ou konnen ke dezyèm objektif Vini m la jodi a, prezans mwen la jodi a, se pou ke in e fwa de pli, òganizasyon sa yo anndan vodou a, yo di ke yo fè yon chwa de mwen menm kòm moun ki pou al reprezante yo nan konsèy elektoral la. Pou m fè l trè kout, pou n pa ale twò lwen. Li fondamantal jodi a pou peyi a soti nan vyolans. Se vyolans ki mete nou la. Depi kilè pa gen eleksyon nan peyi a? Depi sou Jovenel. Men nan pou n chanje Ariel. Se pa asasine pou n asasine l. Se pa bloke pou n bloke peyi a jan n toujou ap fè l. Fò nou ale nan eleksyon. E se egzanp sa, se sinyal sa ke vodou a bay depi 2 semèn. Li fè peyi a ap pale de eleksyon. Li a di ke peyi a bouke. Pou nou jwenn solisyon avèk mizè, grangou, ensekirite, enben fòk nou genyen des eleksyon kredib. Se sak fè genyen de wo diyitè du vodou ayisyen ki vini kote mwen, yo di yo bezwen ba yo yon mesaj de konpetans, de lwayote, donètete pou ke nou kapab soti nan sitiyasyon sa a. Donk mwen pa kwè m gen plis bagay pou m di w ankò. M ap pran de kesyon maksimòm. Donk, al mande yo poukisa yo pa janm desolidarize yo avèk moun sa yo. Men jodi a li klè, le vodou sè le patrimwàn kiltirèl di pèp ayisyen. Pa gon ayisyen ki pa gon vodouyizan nan fanmi l, ki pa gon oungan, yon manbo nan fanmi l li mèt antre depi 1804. Ou menm k ap pale avè m la, ou gen anpil fanmi w ki oungan. Ou menm tou, Li manbo. Ebyen, tout Ayisyen gen lakou. Donk, le, donk, donk, donk, donk, le vodou se yon transmisyon de jenerasyon an jenerasyon. Etonnan, moun ki di si m advantis la, poukisa nou pa al nan misyon an, fè l vini avèk kat manm mwen nan misyon advantis ki la a di ki nou. Ou pa konn kot misyon an ye kòm jounalis? Al chèche. Poukisa misyon an pa vin rekipere m pou l di m se direktè ekòl saba yo m ye, se direktè aktivite layik yo oubyen se direktè JA yo m ye? Wi, depi m piti m te kominye tou wi. Yo pa di w sa? Sen Jera. M te lekòl Paragwe m kominye Sen Jera. Mwen leve nan jenès legliz advantis bò lakay mwen nou tout nèt nou te nan JA. Men al mande nan misyon an kat manb mwen ki fonksyon m genyen. Donk! Se pou n pa bliye, se pou n pa bliye, m konnen m gen anpil advèsè politik ki pa ta janm swete m nan Konsèy Elektoral la paske yo konnen depi m la, yo p ap ka fè dezòd, yo p ap ka fè eleksyon paske Ayisyen an jeneral, menm lè l ka gen yon eleksyon l panse fò l vòlè kanmenm. Ò, tout eleksyon k fèt, dènye eleksyon k fèt yo la yo tout nèt konte se pase tout nèg te eseye vòlè. Yo konnen ke prezans mwen pral deranje vi yo pa. Nou konn trè byen ke pandan plizyè ane, mwen anpeche nèg piye kès Leta isit nan sektè prive. Nou. Depi Ayibobo konnen kote yo ye nan kat kwen peyi a yo pa ka vini, men kanmenm nou make jou a nan non Gad Bakaya, Gad Bizango, Gad Begede, Gad Ove, Gad Rejiman. Nou make jou a, nou toujou mande lapè pou peyi a, tèt ansanm pou peyi a, fwatènite pou peyi a. Nou toujou mande. Viv ansanm pou peyi a. Se sa nou mande leta, se sa nou mande gouvènman, se sa nou mande entènasyonal, se sa mande tèt nou, se sa nou mande politisyen, nèg anwo, nèg anba, katye popilè, geto, nou mande lapè, tèt ansanm, fwatènite, viv ansanm, se sa mwen menm antanke Wa Vodou Ayisyen an, nan tèt Vodou a, se sa m toujou mande. Pase san tèt ansanm nou pap jwenn solisyon. E mwen di jodi a, nan non anivèsè Wayòm Vodou Dayiti, 7 an, anben nou di ke peyi nou an boule atcha. Fò n chanje fizi n zèpòl pou n jwenn solisyon peyi nou. M wè twòp moun ap mouri nan peyi a, twòp moun ap mouri pa bal, ensekite a anraje. Fò nou degaje nou prese prese pou n jwenn yon solisyon kolektif. Mesye geto katye popilè yo. ki gen materyèl nan men yo, m mande nou, m priye nou an gras, an n degaje kòman nou kapab mete lòd nan dezòd antre nou, lòd nan dezòd nan peyi nou, lòd nan dezòd nan popilasyon nou, paske popilasyon ap mouri, ta sanble nou menm ap mouri tou. Kounyela a, pou sa pa rive fèt, an n rapid vit, prese prese, fon meya koulpa, nan non Bondye lavi a, nan non Ginen yo, nan non Vodou a, an n fon meya koulpa, An n depoze sa k nan men nou an toujou, alatandan jiska nouvèl òd, pou ke nou jwenn yon konpwomi kolektif nan peyi a, pou ke peyi a kapab rale yon souf, pase bagay yo pa bon konsa, m pa dakò nou menm n ap plede mouri, m pa dakò popilasyon ap pede mouri, m pa dakò popilasyon ap viv nan ensekirite toutan, toutan, toutan, apri von lè tout moun ap detòryore, e lè sa l p ap bon pou nou youn. An n fon jan pou n wè si n a sove lafas, l ap bon pou nou. Lap bon pou peyi an, lap bon pou tout moun a la wonn badè, pou pitit nou nou gen deyò peyi a kapab vin travay nan peyi Dayiti. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir que vous appréciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!